Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon sè lora nou sonje ke yè mwen te di nou nan kad yon emisyon nap tounen sou sè lora sè lora fè sèten prediksyon men ekoute map atann aske swa sè lora mouri premye janvye 2023 oubyen sal di yo rive Nan entèval 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Gen anpil jou ki rete la pou mirak kapab fèt. Paske, gen kèk tan la, Sè Lora par le fèt ke li tap mache nan radyo, yo te di l ke prezidan tap mouri. Ebyen, eh depi lè sa a, m konprann, Sè Lora mete tèt li nan sitiyasyon kòmkwa se li menm ki se sèl moun ki kapab wè sou latè. E le pire se ke Sè Lora wè nan revelasyon oo se li menm ki prezidan Ayiti. Sè Lora te gen yon zanmi ki te konn avèk li, m kwè moun sa yo goumen paske l te di zanmi an l ap mete l premye minis. Kounye a l pa nan sèk fi sa ankò. M pa ka konprann kòman yon moun ki di l ap priye Bondye epi se konsa moun sa yo yo vini Yap bay pawòl. M pa di yap bay manti non, yap bay pawòl sou latè. Men, konprann byen, m kwè gon kote nan Bib la Bondye te di sa. Nan dènye moman yo, pral gen nèg kap parèt la kap di w li ka rale syèl la met atè. Gen nèg kap di w li kapab leve moun mouri. Opwen ke gen nèg la, k ap pran pòz pwofèt yo, yo pase kondisyon ak yon moun, yo mete l nan sèkèy, madanm nèg la vini, y ap fè grimas pou al leve nèg la nan sèkèy la, nèg la pa t mouri non, lè y al dekouvri sèkèy, nèg la mouri pou tout bon. Fi a rele anmweyy! Men pastè entèl touye mari m. Bon, ou te gen tan al pase kondisyon a pastè entèl pou n te fè mirak pou yo te peye w, epi kounya mwen k ta jwa lanmò! Mwen! Kòm si m foure kòmanndan yon sèkèy pou m al fè grimas? Non monchè! E lè m mouri a mete m ladan l. Sèkèy pa zanmi, m pa manyen sèkèy. Enben se konsa sè Lora li menm li di ke si l pa prezidant pandan ane 2022 an, Li mèt mouri. Men m ap wè. M ap wè sa k pral pase. Ann tande sè Lora ki li menm retounen pou di menm bagay sa yo paske li di sa a plizyè repriz. Si 2022 pase mwen pa prezidant dayiti mwen prè pou mouri. E mwen toujou li toujou kenbe la li toujou mentni depi 2022 a fin pase m pa prezidant dayiti m toujou prè pou mouri. Laura. Toujou prè pou moun, men toujou kenbe l la. Nou rete sèlman. Nou rete sèlman. Jodi a, jodi a. On di jou. On di jou. Non, jodi a 19. Jodi a 19. On jou. Rete on jou. On jou. Mwen rete kwè ke Ayisyen pa kwè ke m ap vin prezidan Dayiti. Mwen rete kwè sa. Men, mwen pa janm doute yon segond ke m ap vin Prezidant Dayiti, Rèn Dayiti, pou chanje peyi an, pou retire peyi Dayiti anba kidnapin, anba volè, anba mèsenè, politisyen yo, anba grangou, anba lavi chè, anba touman, anba pèsekisyon, anba lòt nasyon k ap Toupizi k ap peze souse pèp la, kòmsi a chak fwa gen yon gouvèneman, ou wè gouvènè la, oubyen m ta di prezidan an, men se pa li k ap dirije vre, men se blan k ap dirije l, se blan k ap mennen l. Wi. E ou pral fini avè l. E pa mwen, Dye. Dye, ok. Dye. Alò Dye ap itilize ou. Dye. Mwen menm, mwen di pèp ayisyen, E lo gen gen jounalis jounal menm si eskize m wi se jounalis parèy genyen ki fè emisyon sou mwen e videyo sou mwen yo mete yo pral prepare e sèk yo prepare sèkèy y ap prepare rad pou y al lantèman Bondye oh! Grandye sa a ke m ap sèvi a men m leve men bon Pou an pou moun, lè yon moun pral, lè yon moun prezidan, fò al prete sèman, menm tou prete sèman devan tout nasyon an, pou tèt pa m pèsonèlman, mwen jire devan Dye, Dye ki mèt syèl la, ki mèt tè lan, Lora pral prezidant Dayiti. Men ki sa Dye pral fè pou Lora prezidant Dayiti, l ban m mesaj la yèswa. Mwen wè se Mesye Ariel Henry ki mouri men se tiye l se. tiye tèt li. Li k tiye tèt li. Li k tiye tèt li. Alò konnen m konnen m gen pwofesi sou li ke m di l ap mouri. M te di l ap mouri. M te pote pou. Ariel Henry ap mouri? Wi m te di l poum prezidan fò l mouri. Pou Bondye vin mete m sou pouvwa fòk li mouri. M te di sa nan Gazette Haïti News. Èske kèlke pa ou ou pa bzwen enkyetid menm si ou wè sa pa rapò avèk jan ou konnen pèp ayisyen ye, jan ke ou konnen jistis ayisyèn nan ye tou. M pa gen okenn enkyetid paske m pap mouri, li pap ka fè m anyen, pa gen moun kap ka vin fè m anyen. Bondye pap bay pouvwa sa. Disèt me, 17 me m te fè yon entèvyou nan gazèt Haiti News. Mwen te di, mwen te di an gran jan Letènèl pral fè l mouri pou Bondye kapab mete m pou delivre Ayiti anba soufrans, anba doulè, anba traka, anba grangou, lavichè, anba peze souse, se Ariel Henry k ap mouri an gran jan. Epi Bondye konfime mari m ke m pral prezidant. Kisa Bondye montre mari m? Alò m ka bay ti revelasyon sa a? Ou ka bay li. Bondye, mari m wè ke se li ki rive nan palè a. Palè nasyonal. Mwen menm m ansanm avè l. Mwen rive pou nou rantre nan palè a e kiyès ki anpeche nou pou nou antre nan palè a se chèf sekirite Ariel yo se chèf yo e polisye yo kap bare epi li wè li jwenn paske nou menm avan nou te misyonè nou te fè pati de egliz entènasyonal di kris ayiti li jwenn yon sekirite ki te fè pati de menm egliz avè nou li jwenn ki pami yo. Epi li di, ou konnen, li di, li di, li di zanmi an ke l rankontre an, ke ki te nan menm legliz avè nou an, li di, èske ou konnen ke se madanm mwen ki pral prezidant Dayiti? Nan dòmi wi. Nan dòmi, ok. Èske ou konnen ke se madanm mwen ki pral prezidant Dayiti? Epi konfrè lan di l konsa, kòman Lora pral, kòman l pral fè pase, kòman l pral fè pase pou l vin prezidant Dayiti? avèk chèf sa yo kòmsi nan dòmi anlwen se chèf yo kap bare marim wèl di e chèf lan konsa pou sa fèt pou bondye fè sa se dè zevènman ke dye pral mwen di nasyon ayisyèn lan sa mwen konnen nou pa kwèm mwen konnen nou toujou ap joure m ok mwen konnen nou toujou ap joure mwen konnen nou fèb e mwen kontan mwen di bondye mèsi Pou mèvèy sa l fè paske li deplase studio sa pou vin banm e pran entèvyou sa nan men m. Mwen kontan anpil paske m te swaf pou m pale ansanm avèk pèp la paske pèp la fè m pase twòp mizè, pèp la di mo sal sou mwen twòp, pèp la pale sou mwen twòp. Epi pèp la fè yo fè twòp vye videyo sou mwen ann pran le ka pou Bondye ki nan syèl la k kreye syèl la k kreye tè a k montay yo sous dlo yo pou wè pou yo fè sèkèy sè Lora ke yo pral olye pou yo ta di ann fon feso sitou sektè evanjelik lan ann fon feso pou n di men yon men yon moun Bondye voye Men yon moun Bondye voye ki ka li, ki ka libere peyi an avèk Jezikri, ebyen se, gen yon, gen yon jounalis menm ki di konsa, menm si ta gen 3 mil lane yon bagay konsa pase, Lora p ap janm ka prezidant Dayiti. Enben, jounalis sa pral sezi, pral sezi. Ou konn sa Bondye te sot fè m, te sot voye m fè, jounalis nan Bèladè lan, kwazad la, se pa kwazad jan moun yo konn ap fè l la, se pou al fè pèp mwen konnen m pral prezidant Dayiti. Donk, si n ta ka di otreman, se yon sòt de kanpay. Yon sòt de kanpay, men kanpay espirityèl. Bondye di m konsa, Bondye di m konsa, lè moun yo poze kandida pou swa pou depite oubyen pou senatè oubyen pou prezidan, yo al fè bagay sa yo nan pwovens yo, pou motive pèp, popilasyon an, li di konsa yo rele bagay sa miting, wi, men pou Bondye, pou Waza, yon kanpay espirityèl, sa vle di se pa kanpay nan sans pou moun vote m, men son kanpay pou fè konnen ke menm moun Bondye voye a, e ke l pral sa Letènèl di l pou l di ke se sa l pral ye, e ke sa ki. Sa ki pi enpòtan la, se ke m pa etidye pou sa, m pa yon diplomat, m pa etidye pou sa, men se yon chwa de Dye e m kapab, m kapab, m kapab paske Bondye prepare m pou sa, mwen kapab e tout moun ap wè depi pli de 200 zan desklava, pli de 200 zan endepandans ke pèp sa a pran endepandans li, yon pakèt gason ap pase, yon sèl fanm ki te pase sou pouvwa ki se te Ertha Pascal Trouillot. Pral gen yon lòt dezyèm fanm ankò epi yo wè men peyi an ojoulejou li an koma l antre nan tou yo pral wè la diferans pami tout gason sa yo ki pase. Nan tout moun sè Lora te atake yo se yon sèl moun wi m wè ki te reponn sè Lora e lè sa tout moun t ap di oh li mal pale li mal pale m panse ke yo kapab kòmanse ba l rezon paske wè bagay moun ap vin bagay bay pwofesi sa fò l kanpe ou konprann fò l kanpe. Si n te nan yon peyi serye, mwen m panse ke depi apre asasina Jovenel Moïse, sè lwa t ap poze. Li t ap poze. Men kòm Ayiti s on savann, moun di sa yo vle, moun fè sa yo vle, euh, m pa kwè se konsa pou l ta ye. Sè Lora, m pa gen pwoblèm non l te ka di pwofesi l yo, men l te ka di yo anndan yon legliz. M bay Bob C. rezon wi. Eske nou sonje epòk sa a? M, manzè ap peta moun, Men pou sa m bay m ap bay repons lan. M pran menas yo trè trè o serye. Paske m konnen ke ou fè pati de yon rezo malfèktè k trè pwisan. E sa fè lè m wè moun ap vin di les amis de Jojo, les jovenelistes, e moun k ap radote, k ap jèbèdè. Sa vle di Jovenel te gen zanmi pou madanm sa a moute nan radyo plizyè fwa La pa anonse asasina yon prezidan, minis enteryè, sèvis sekrè peyi a, pèsòn moun pa poze l kesyon, li tounen nan radyo ankò, li vin di menm betiz la ankò. E madanm sa pa gen ankenn, bon m gen yon somasyon pou li la m pa fouti kapab jwenn kòman pou m ba li l. Li pa gen yon legliz ki rekonèt li. Mande l ki, si w bezwen l fache avè w, mande l ki non pastè legliz li a, epi l rele tèt li sè, sè Laura. Mwen menm m ap di w yon ti bagay, m konnen w fè pati de yon rezo malfèktè ki touye prezidan pa gen manti nan sa dayè e kouzin madan kòk ou ye e e yo k te voyew al anonse lanmò prezidan an nan radyo ou konnen w t ale yo radyo k pa pran responsablite yo tou byen antandi maten an mwen konnen rezo kriminèl ou yo trè fò paske les assassins sont là les assassins sont dans la ville e pa pli ta pou wikenn nan m tande. E Badio te nan primati. E bagay la gaye sou tout rezo sosyo, yo pa menm demanti l menm. Si yo pa demanti l, ki n di ryen konsa. Sa vle di ke ou ka konnen ekip ou ap prepare pou asasinen m. Paske nan plan nou, gen gen direktè medya pou nou te metrize, ikonpri direktè medya pa m nan. Te genyen m tou moun ou te metrize apre lanmò Jovenel. Sa vle di si kriminèl yo nan lari, kriminèl yo repran pouvwa, kriminèl yo nan lajistis, sa vle di ke gen yon seri de moun, yo toujou rete dè eleman Eskomotez Laura ap viv la. M santi gen de chalè lè lap monte moun nan vrèman li monte nan tèt li. Sil te jwenn dlo pou l te lave dokiman l, enstriman jewometrik li, fich bòlèt li, li pa tap rive pou ap mete m nan lis moun kriminèl li yo gen pou asasinen. Mwen mennen ankèt sou Laura. Laura son degajèz, Laura son brasèz. Laura son ansyenn degajèz sou pay. nan kwabosal la sou treto yo l konn ap mennen aktivite l e se pandan ke krache dife ap bay pwoblèm anba l pa ka mennen degaje l yo li te vin channmas m pa konn se nan aktivite channmas li kwaze avèk kriminèl yo mèsenè yo e se sou tab mach anba w konn ap fonksyone. On va se quitter en musique avec ce titre Noël sa men an tandem 2 artistes Cagoule